Map di nou Shabbat Shalom ankò yn fwa, ann tann tout moun yo monte pou nou ka kòmanse avèk etid lan nou gen pou nou aswè an. M salye nou tout, map gade m wè mwen anba live la deja, nou gen frè nou Loray, pitit Loray, frè mwen ki pap ka la avèk nou aswè an, Pwofèt Akiba! Nou wèm pou kòb profèt akiba pap ka la tou paske nou konnen profèt akiba se new york li rete ahh mwen mwen rete pensilvani so nou gon distans antre nou de 2 zèd tan so ap gen nyèj aswè an menm jan te gen semèn pase ak fè nou pat ka monte live ansanm. Se sak fè nou wè m pou kòm aswè an, nou wè frè nou Loray li pap la tou poutèt menm rezon an. Nap di nou ann priye pou moun sa yo ki anba nèj lan ki nan move etan. Moun New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Virginia yo anba snow sa ann priye pou yo. Nap di Shabbat Shalom Israel ankò. Pa lage nou, pa dekouraje, nou menm tou nou pap lage w, nou pap janm dekouraje. Nou di nou tout Shabbat Shalom, li 8 è edmi deja, m te di a 8 è edmi map kòmanse, ann ale. Menm jan pwofèt nou, Ozaya di, Ann ale Izrayèl se lè a ki rive. Alelouya! An, pataje live lan, pataje live lan Izrayèl, ann di tout moun, ann fè tout moun konnen nou la. Donk nap baw ti fransè aswè a, se le kòmansman dè doulè. Le kòmansman dè doulè, ki doulè li ye, ki doulè li ye Izrayèl, le kòmansman dè doulè. A nou konnen jan tèks la di nou an, se le kò se kòmansman Jacob trouble, sa bib lan rele l lan. Ok, avèk ki doulè li ankò se fanm nan ki ansent, fanm nan ansent pou manman pitit yo. Se fanm nan ki ansent se tranche a k pral kòmanse. Nou konn anvan manman akouche, anvan timoun nan delivre gen anpil tranche, anpil vant fè mal, anpil bagay anvan timoun nan sòti so Izrayèl se nan moman sa nou ye la. Batèmi Klodi Shabbat Shalom Bonswa a tou mon frè Sister Rafaela Shabbat Shalom sister kòman w ye Wi, se jan tèks la te gentan anonse a, se Jacob Trouble, so se nan se nan moments kiyès sa manman angelik sa kiyès moun moun sa ye han ok banm banm whatsapp chat whatever ok nou pa konn kiyès ou ye black. Nap vè w nan Gigabyte Land. Al al al al mete bawo an la. Wi a vle di se nan kòmansman Jacob Trouble nou ye tankou se menm jan avèk lè Entènèt la baw ti pwoblèm? Tann mwen. Banm yon ti moman. Wi Pwofèt Akiba, tout sa ki ekri nan liv la se Abaya ki enspire yo. Yo itil pou montre verite, pou konbat erè, pou korije, pou montre jan pou nou viv dwat. 2 Timote 3, 16 se yon tèks nou renmen anpil anpil Izrayèl. Wi, jan m di an, nou konnen se epòk nou ye la se epòk Dam nan ki ansent li lè tankou pou l delivre ok kiyès ki dam nan dam nan reprezante nou menm Izrayèl e sa lè nou li nan Apokalips 12 li di nou konsa dam nan te gen 12 etwal 12 etwal sa kiyès yo te reprezante se te 12 tribi Apokal Izrayelit yo. E lè fini tou, nou ka ap presèp sa a nan 2 Esdras chapit 10 vèsè 44 ki di nou konsa, Fanm nan nou te wè nan dezè a, fanm nan se te Siyon. Ok, se Siyon ki manman nou, so se li lè pou dam nan akouche. But anvan li fè akouchman sa a, l ap gen anpil tranche. E malerezman Izrayèl, se konsa bagay la te ekri pou nou, se konsa l pral pase. So, Etid sa nou pote aswè an se pou nou montre w se nan kòmansman doulè yo nou ye. Jan tit lan di an nan etid lan, an nou pral kòmanse byen rapid, ban mwen yon segond, ban mwen yon segond pou m pou m al nan, yon segond, pataje live lan Izrayèl, ann pataje l pou nou ka fè tout frè ak sè nou yo konnen ke nou la, M ap pataje l yon ti moman. Yon ti moman. Frè Clinton, m pa apot la. Mwen se pwofèt Malakay. Ok. E just yon ti koreksyon, se pa anyen ki mal ok frèm. Alright, Shabbat Shalom. Son sèl apot lan, nou menm nou se 2 pwofèt. Wi Israel, ahh. Alright, nou pral derape. Janm di nou an, non ou pa bezwen sorry monchè, it's ok, it's ok. Se just yon ti koreksyon, byen rapid. Alright. Pou n kòmanse, premye tèks nou pral li, paske Izrayèl, anvan nou kòmanse li, tankou dènye semèn yo la, ki sa nou t ap tande nan zòrèy nou tout lasent jounen? Tankou pou moun ki renmen fè nouvèl yo, bon, si w pa t fè nouvèl, si w pa gad televizyon tou, ou ka pa t tande. Bon, ou mèt pa gad televizyon, pa fè nouvèl, bòt ou wè l kanmenm nan Facebook, Nan YouTube tout kote w pase w tande oh pral gen lagè pral gen lagè oh etazini pral atake la risi la risi pral atake ki peyi sa ayayay eskize m wi la risi pral atake peyi an so america li menm li pral defann aka babilòn nèg gwo ponyèt yo gwo ponyèt la Nèg gwo pwen la. Li pral defann Ukraine. Li pral defann Ukraine. So, e sa sèlman nou tande kap pale. Bon, lè nou tande bagay sa ap pale, ki sa sa vle di pou nou? Eske si se, eske se moman pou nou panike? Eske se moman pou nou rantre nan tèks yo plis? pou nou wè sa tèks yo di, pou nou aprann, paske sonje tout sa jan pwofèt la te di an, tout sa ki te ekri nan liv la, se Aba ki enspire yo. E yo ekri pou ki sa? Pou yo korije nou, pou lè nou nan erè. So, e pa moman tankou pou n ap fè tèt cho, pou n ap kouri bagay. But, Se moman pou n al nan Bib lan, pou n al nan liv lan, pou n al gade sa gran paran nou yo te ekri kite pou nou, pou n wè ki sa yo di e nou menm nan epòk sa yo nou menm ki sa pou nou fè. Ok? Pa yon bagay tèt tèt tèt cho la. Paske tèks sa di nou, Ezayi se li menm ki fen mond lan, e pa mond lan non, syèk sa, Jakòb se kòmansman syèk sa ki pral vini an. A vle di Izrayèl nou pi prè ke nou pi lwen. So, nou te tande bagay sa, rimè sa anpil, anpil, anpil. Ok? Li pale w de gè, et rumeur de guerre ok so nou menm Israël se pa moman pou nap pèdi tèt nou pou nap pèdi lespri nou se moman pou nou rantre au plus au profondeur nan bib lan paske sa se zam nou ok se avèl pou nou konnen sa kap fèt pou nou konn ki bò nou ye nan ki tan nou ye kisa pou nou fè nou menm alright so premye tèks mwen pral li byen rapid se nan. Se nan Women chapit 15 vèsè 4 Shalom Scribe la, Shabbat Shalom Scribe la, si w la, ekri tèks yo pou nou, silvouplè, ekriven an. Mete tèks yo pou nou, pou moun yo ka wè. Se nan Women chapit 15 vèsè 4 ki di, Se konsa, Tout sa ki te ekri nan liv la depi nan tan lontan, yo te ekri yo pou montre nou anpil bagay. Sonje byen Izrayèl, tout sa ki te ekri nan li Bib lan, nan liv la, Bib lan, sa nou rele Bib lan, yo te ekri pou yo montre nou anpil bagay. Oke? Pou bagay nou jwenn ekri nan liv la ka ba nou pasyans Se de bagay sa yo n ap bezwen nan dènye tan sa yo, Izrayèl. Se pasyans ak ankourajman pou n ka mete tout espwa nou nan Abba Yah. Alelouya! Ou tande, Izrayèl? Li di w konsa, Pou bagay nou jwenn ki ekri nan liv la, tout bagay sa yo nou pral li aswè an, yo te ekri pou yo ba nou pasyans avèk ankourajman. Lè nou tande bagay sa yo ap pase, lè nou tande rimè sa yo, nou menm se pa lè pou n ap fè tèt nou cho. Sa l ba, sa n pou nou genyen, sa nou oblije metrize lakay nou pou nou gen, se pasyans avèk ankourajman pou nou ka konbat jou sa yo. Sonje sa trè byen, Izrayèl. Paske ki sa? Tout pwofèt yo, tout gran paran nou yo ki te la anvan nou yo, yo tout yo te deja pwofetize sou bagay sa yo. E Yahusha li menm, li te gentan pwofetize deja, di nou bagay sa yo pral rive. So nou menm nou pa gen pou nou pè. Nou genyen batay lan deja. But, Sel sa nou pou nou fè se pou nou ka make it to the end ok kis jan sa teks la te di moun ki rete an dènye yo se yo menm kap sove avay dizrayèl nou pral wè kisa teks la te di sou yahwosha paske yahwosha te deja avèti nou li di nou bagay sa yo gen pou rive e nou menm pou nou pa pè pou nou pa gen kè Pou nou gen kè poze pou nou pa nan kè kase, plede kouri fè tèt cho. Ok? Ann li Ebre chapit 1 vèsè 1 a 2 di, Nan tan lontan, Aba a te met pawòl nan bouch pwofèt yo nan divès okazyon. Ou tande Izrayèl? Aba te gentan met pawòl sa yo nan bouch pwofèt yo. N ap li Ebre chapit 1 vèsè 1 a 2. Ok. Pawòl sa yo te deja ekri e sa k fè li di w konsa, Tout les Écritures étaient inspirées par Yah, Yah. Ok Abaya te gentan met pawòl sa yo nan bouch pwofèt yo. E menm pawòl sa a li menm, Yahusha vini li ba nou menm pawòl sa yo. Paske ki sa Yahusha te li menm? Li se la pa wòl de Ya. Alright Israel? N ap re li ankò. Ebre chapit 1 vèsè 1 li di nan tan lontan Abaya te mete pawòl nan bouch pwofèt yo nan divès okazyon, ak divès jan pou l te ka pale ak zansèt nou yo. Kòman l te pale ak zansèt nou yo? Li te ba nou Bib lan, liv lan. Oke? Vèsè 2, Men, nan dènye jou sa yo, ke nou tout nou dakò nou di se ladan yo nou ye, n ap viv nan dènye jou yo. Oke? Men, nan dènye jou sa yo, se Pitit li a menm! Aba te voye pale ak nou nan non l. Li se nan dènye jou sa yo, se Pitit li a menm li te voye pale ak nou nan men l. Ki lè l te pale avè nou? Se lè disip yo avèk apot yo te chita, yo t ap mande Yawosha, Ki lè? Ba nou yon sin lè w ap retounen, di nou sin dènye tan yo. Ok kounya Yahusha li menm li te bay disip li yo sin yo, di yo men dènye tan yo, men sa ki gen pou rive, men sa ki gen pou pase. E lè l fin di sa, li di nou pa bezwen pè, li poko. Nou gen pou n li yo, nou pral li l. Anvan li te, anvan li te met pawòl li nan bouch pitit li, akiyès li te pale ankò? Avèk zansèt nou yo, pwofèt yo. Ann al li l nan Amòs chapit 3. Amòs chapit 3, Vèsè 7 a 8, Amòs chapit 3 vèsè 7 a 8, di konsa, Avèk konsa tou, ou mèt sèten Abaya p ap janm fè anyen. Ou tande, Izrayèl? Li di, Ou mèt sèten Abaya p ap janm fè anyen san li pa fè pwofèt yo, moun k ap sèvi l yo, konnen. A vle di si gon bagay ki pral fèt a bay a fè nou konnen, kòman lap fè nou konnen? Se nan bib lan pou n ale pou nou al gade egzamine sa k te ekri yo. Kisa Yahusha te di nou? Li di nou egzamine les ecritures, search the scriptures. Pa gen okenn lòt kote pou ale, e pa okenn nouvèl ki pral di nou sa k gen pou fèt vre. E pa okenn sa yo rele false flag. Gen bagay ki pral di nou ok men nan ki tan nou ye. Se nan bib lan pou n ale pou nou li avèk sa k ap pase atravè lemond antye pou nou di ok men ki bò nou ye nan pwofesi, men ki bò nou ye nan listwa. Se konsa n ap konnen. Paske gen defwa bon pakèt false flag on pakèt rimè e konsa bib lan rele li rele l rimè de gè e rimè de gè ok. Se la pou n ale pou n al egzemine tout choz. Ok, Izrayèl? Banm kontinye. Li di, Konsa tou, ou mèt sèten, Abaya pap janm fè anyen san li pa fè pwofèt yo, moun k ap sèvi l yo konnen. Alright? Abaya, Abaya deja di nou sa k pral rive nan dènye tan yo. Se ret kè poze, pasyans avèk ankourajman, Izrayèl. Se konsa n ap sove, n ap delivre anba. nan dènye jou sa yo, nan dènye tan sa yo. Nou pral li ankò. Ann pran yon lòt tèks nan Eklezyas chapit 3 vèsè 1, paske gen yon tan pou tout bagay ki sou latè, paske sa k ap fèt yo, sa k pral fèt yo, yo te deja ekri, yo gen tan yo, te gen yon tan Aba a te gen tan apwente pou tout bagay nèt pase. E sa k fè Yahusha te di disip yo li poko lè, paske fòk tout bagay sa yo pase. Nou pral li. Eklezyas chapit 3 vèsè 1. Byen rapid, li di konsa, Gen yon lè pou chak bagay. Ou tande Izrayèl, gen yon lè pou chak bagay. Nan lè nou ye kounye a, Shabbat Shalom sister Mariam ak Miriam Bathlévy, ok, nan moman nou ye sa a, se moman de kòmansman dè doulè, se nan kòmansman doulè yo nou ye, ok Izrayèl? Eklezyas chapit 3 vèsè 1 di gen yon lè pou chak bagay. So se nan lè sa, se nan epòk sa, se nan moman sa nou ye. Se nan moman an pou nou jwenn delivrans nou paske delivrans nou prè pou l rive. Ok Izrayèl? Gen yon tan fikse pou chak bagay k ap fèt sou latè. Tout bagay n ap tande yo, tout gè, rimè de gè n ap tande yo, y ap rive lè lè a fèt jan Aba te di l ap fèt la nan tan l di l ap fèt la. Nou pa bezwen pè, se sèl bagay nou bezwen pasyans. Ok Israel ak kè poze. Ok. Gen yon tan, gen yon tan pou fè fèt, gen yon tan pou mouri. Ok. Gen tout tan sa yo Israel. Pa okipe w, pa dekouraje w. Aba a te deja ekri yo. Alright. Shabbat shalom frè nou Yaronan. Ok alright So kounya jan tèks la te di nan Ebre chapit 3 vèsè 1 a 3 banm reli l ankò banm reli Ebre 3 ankò Izrayèl aah eskize m Izrayèl paske nou konnen aswè a se mwen k pou kò m Pwofèt Akiba pa t ap ka vini poutèt nèj lan k ap tonbe nan Nouyòk. Nou pral li Ebre chapit 3 vèsè 3 ankò pou nou wè ki sa Mèt nou te kite ba nou, Yahwasha. Ebre 1 di, Nan tan lontan, Abaya te mete pawòl nan bouch pwofèt yo nan divès okazyon ak divès jan pou l te ka pale ak zansèt nou yo. Ok, a vle di, Abba a te gen tan ekri sa k gen pou rive yo, li te di pwofèt yo avèk zansèt nou yo. Li di, Men, nan dènye jou sa yo, se Pitit li a menm, Abba a te voye pale ak nou nan non l. Ann wè sa Pitit Abba a te di. Shall we? Ann li Matye chapit 24. Ann al nan Matye chapit 24, se yon chapit m kwè nou tout nou ta sipoze konnen jodi an la pou atlis konnen ki sa ki di ladan l. Nou pral kòmanse nan Matye chapit 4 vèsè 3 a 8. Sa Jan di a, Le commencement des douleurs. Sa se tit chapit sa, Le commencement des douleurs. Li di konsa, an kreyòl la, li di konsa bagay ki gen pou rive anvan tan sa fini nèt. Ou tande Izrayèl? Bagay ki gen pou rive anvan tan sa fini nèt. Ki kote nou te jwenn mo sa a? Nou fenk sot li l nan Ebre 1, vèsè 1 a 2 an. Nan vèsè 2 an, li di se li menm Abaya chwazi pou erite tout bagay lè sa va fini nèt. Wè chapit lan di w konsa, Bagay ki gen pou rive anvan tan sa a fini nèt. Ki tan l t ap pale? Ki tan? Ki tan l t ap pale? Èske se mond lan k ap fini nèt? Pap anyen pap egziste ankò osinon se yon tan yon moun k ap domine k ap fini? Paske nou konnen, nou li nan Dànyèl, li di nou konsa gen kat wayòm ki pou leve. Tou dènye an, l ap gen, l ap leve, l ap pi mal pase tout lòt yo. E li menm tou, l ap gen yon ti, nan Women an, l ap pale de Women an, l ap gen youn k ap leve ladan l, non sèlman Women yo lè yo kraze, y ap epapiye, right, but gen youn k ap leve nan mitan yo, k ap pi mal ke tout lòt yo, l ap domine sou tout nèt, Ok se nan moman ti wayòm sa ti kòn sa nou ye Israël ok li di bagay ki gen pou rive anvan tan sa fini lap pale tan women nan tan Ezayi an tan dominasyon moun blan yo ok nou sipoze klè sou sa Matthieu chapit 24 vèsè 3 di Yahusha te chita sou mòn olivye yo disip li yo te pou kont yo ak li, yo pwoche bò kote l, yo mande l, Di nou, kilè sa va rive? Ki, li di, disip yo mande l, li di konsa, Di nou, kilè sa va rive? Shabbat Shalom, pwofè, Sister Yehudit. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, frè nou, frajil, Jameson. Ok. Disip yo mande Yahusha, li di, Di nou non kilè sa va rive. Di nou ki siy ki va fè nou konnen lè wap vini an, lè tan sa va fini nèt. Israel, banm poze nou yon kesyon. Map poze kesyon, reponn li anba live la. Nan ki tan disip yo avèk Yahusha, nan ki tan dominasyon de, anba dominasyon kiyès yo tap viv? Ok Marie Nicole Shabbat Shalom Anba dominasyon ki nasyon, ki anpir Yahusha avèk disip yo t ap viv? Nan ki tan? Osinon anba ki dominasyon? M ap kontinye toutan m pa jwenn repons yo. Ok frè Clinton di wòm good job sesè Yehudi di wòm sesè Maria Bartlevi di wòm ahh m pi renmen repons sa tu rèn Gerson di y grèk a romen yo yes se romen yo tou but se se romen e se grèk yo romen yo se grèk yo nan grèk yo yo sòti. ki lè dominasyon sa ap fini paske se menm bagay se nan menm se konsa sa nou ye jounen jodi an toutan nap pli nap nap priye nap plenyen nap priye abaya nap dil ki lè poun soti nan mizè sa ki lè frè n ak sè nou yo ki lè pou yo soti nan mizè yo ye an Women sa yo, enpi sa yo, satan sa yo y ap boulvèse nou. Y ap mete pye sou kou nou, peyi nou pa ka avanse, timoun nou pa ka al lekòl, nou pa ka manje, nou nan grangou, nou nan mizè. Lè w vin lakay yo menm, nou nan prizon. Yo pa vle wè nou, yo ba nou tout non, rele nou tout move mo, tout bagay ki pa bon. So, e menm bagay la, menm kesyon yo disip yo t ap poze Yahusha, Kilè, kilè pou sa fini? Kilè Lè di a toso pou pèsòn nan, èske se mwen menm l ap pale, èske se yon lòt frè sèlman, èske se yon moun ou yon relijyon sèlman? Non! Paske gen yon pakèt moun k ap twonpe medya yo, y ap twonpe. Satan ap twonpe. Nasyon sa yo li bay dirije yo, y ap twonpe. Yahusha di nou pran prekosyon pou okenn moun pa twonpe nou, pèsòn, anyen pa twonpe nou. E premye sin nan. Apre l di gen anpil moun ka vini sou non m, ya di se menm Kris, se menm Yahusha mwen ye, y ap twonpe anpil moun. Ou tande? Li di gen anpil moun e sa yo vin fè yo vin pou twonpe tout relijyon sa yo yo la pou twonpe nou tout news yo nouvèl yo tout bagay sa yo peyi yo tout bagay sa yo moun sa yo mete nèt nou wè tou patou facebook youtube tout bagay sa yo nèt yo la pou distraksyon yo e pou yo twonpe nou Yahusha di nou rete fokis pa kite okenn anyen twonpe nou twouble nanm nou Israël ann rete fokis sou sa nou gen pou n fè an. Vèsè 6 di konsa, Nou pral tande lagè ap fèt toupre nou, paske, ann di nou Izrayèl. Nou nou nan peyi la, peyi nou an prèske gen yon gè sivil. Ok? Paske, moun ap mouri bò isit, moun ap mouri pa lòt bò, moun kap di se pati politik sa, lòt ap di se sa, si misye k fè l, se pa misye. Ami, nou nan gè antre nou. Ok peyi nou an nou pa nou pa gen okenn repo kounya la. Vèsè 6, nou pral tande lagè ap fèt tou prè nou ansanm ak nouvèl lagè k ap fèt byen lwen. Ou tande Izrayèl? Li di tou prè nou avèk byen lwen, kisa nou tande la? Jan m te di a dènye semèn yo la, se lagè ant Babilòn avèk Larisi, yo di konsa Larisi pral atake Ikrèn, si Larisi atake Ikrèn, a vle di fòk yo defann Ikrèn, paske Ikrèn se alye yo, yon pakèt koze, e se yon gè la Son gè la nenpòt moman gon pakèt sa yo rele false flag ladann tou paske yo vle pou yo pwouve ke ke sa pral fèt ke la Russie vle atake lòt peyi an vre mta swete yo pa koupel pou non pou sa map di yo mpa kwè yap koupel pou sa yap flag Facebook nou an Bon, yo, yo sil poko ka pwouvel vre, yo di yon group a kèk solda sou fontyè a, a nenpòt moman yo ka rantre, yo menm yap voye solda, solda ap sòti bò isit, bò lòt bò, tout alye Babilòn yo ap voye solda, bon, gwo zen, gwo zen, gon yon gwo zen kap bouyi ki ka pete a nenpòt kilè. E lè nou tande zen sa a. Èske se lè pou nou panike? Èske se lè pou nou tranble? Non, Izrayèl! Se lè pou nou priye, met konfyans nou plis nan sa ki ekri yo, met konfyans nou nan Aba a, oke, e pa pou nou fè tankou lòt moun yo, paske nou menm nou deja, nou deja gen map la nan men nou, se just swiv pou nou swiv chemen an, sa sèlman nou gen pou nou fè, alright, Shabbat Shalom Sister Oraya. Alright, ann kontinye li. Li di, Nou pral tande lagè ap fèt tou prè nou ansanm avèk nouvèl lagè k ap fèt byen lwen. Koute sa m ap di nou byen, nou pa bezwen pè. Ou tande, Izrayèl? Nou pa bezwen pè. E sa Yahusha, Sovè nou an, te di nou. Ok? Li di, Men poutèt ki sa l di nou pa bezwen pè, l di, Paske fòk bagay sa yo rive! Fòk yo rive Israël. E fòk nou priye pou yo rive. Paske menm Nou pral nou pral retounen nan nan vèsè sa wi nou pral retounen ladann banm pwan tèks byen rapid nan Jérémie 28 Jérémie chapit 28 vèsè 8 byen rapid m pral pwan presèp sa. Jeremi chapit 28 vèsè 8, men sa l te di, Pwofèt ki te vini anvan m yo ak anvan nou, oke, pwofèt ki te vini anvan m yo ak anvan w tou te fè konnen lagè, grangou ak move la, tande, pwofèt ki te vini anvan m yo ak anvan w tou te fè konnen lagè, grangou Ak move maladi pral tonbe sou anpil gwo peyi. Izrayèl, m ap poze nou yon kesyon. Eske nou pa tande sa yo fèt vre? Eske e pa nan moman sa nou ye la? Tèks sa se pou moun k ap di yo Bib lan, a, Bib lan pa bon, se yon moun ki ekri l, se lòm blanch ki ekri l bagay. O nou pa kwè nan Bib lan. Eske nou pa nan moman sa yo vre? E Bib sa, li te ekri depi kilè? an mil an nan mil ane 1915 1916 yo men pa 1900 non 1500 yo 1600 yo a vle di kòman pwofèt sa yo te konnen bagay sa yo pral rive pou yo te ekri l a pa pwofèt non moun blan yo di ki te ekri l la konnen bagay sa yo gen pou rive pou yo ekri l kòman that's sa pa fè sans li di pwofèt ki te vini anvan m yo ak anvan w tou te fè konnen lagè. A vle di bagay sa yo pa anyen nouvèl, paske depi nou leve nou tande lagè ap fèt. Lagè gen pou l fèt, rimè sa yo. Ok? An lagè, grangou ak move maladi. E se nan moman move maladi yo nou ye la ki pral tonbe sou anpil gwo peyi. Yo yo deja. E maladi sa k di yo a ki peyi y ap ravaje plis? Gwo peyi yo. Yo di w, nap tande w ba a vre, yo di yo pa ka konprann kòman fè maladi sa a pa afekte Afrik. Kòm maladi sa a pa afekte tout moun, li pa afekte Ayiti. Paske nou pa gwo peyi. Li te gentan pwofetize, li di maladi ap tonbe sou gwo peyi. Ok Nou pral sou sa e pwofèt la pwofèt la di kòmanse pa gen manje sou etajè yo nan gwosri sò yo non nan nouyòk e pa sèl nouyòk nan nouyòk se tout kote an pale sou bagay manje sa yo kreye moun yo men sa yap fè tout sa nou wè kap fèt la son bagay tankou yo te ekri yo di li ekri nan bib lan but kounya map pale de mechan yo Mechan nap rive nan yon moman la mechan yo tankou yap kraze tout bagay pou yo reset mond lan kòman sa maladi an fèt yo di ok maladi tonbe fòk gen moun ki pran piki pou al travay fòk ou pran fòk ou pran piki pou ka al achte manje fòk ou pran piki pou ka vwayaje fòk ou fè tout bagay sa yo. Pou bagay grangou sa. Gon pakèt kote etajè yo pa gen anyen vre. Mwen menm se nan domèn sa m ye, se nan domèn òdè, fè demann manje pou travay mwen tout bagay sa yo. Gon pakèt bagay ki pa genyen lè w òdè yo, yo pa genyen. Sa li, kòman sa? Nou sonje tankou nan mwa dènye yo. Te gon bagay yo di nan port yo, nan pò yo, bò isi an, tankou New Jersey, California, on pakèt kote, tankou gon pakèt bato kap pote machandiz, kap pote manje yo pa ka ateri. Yo fon pakèt tan sou lanmè a. Ann di bato sa yo, kago sa yo se manje yo ye. A vle di, tout tan bato sa ap fèt, yo pa janm ateri pou yo met manje yo atè. Manje ki sou etajè yo, sa w panse, e donnen y ap donnen? Non, yo p ap donnen. A vle di, gen moun k ap vin pran yo, e lè moun nan vin pran yo, fòk gen, fòk gen manje ki, fòk gen moun ki pou pot manje pou ranplase sa moun achte yo. Si Bato yo pa ka ateri. Kòman y ap fè ranplase manje nan etajè yo? Yo pap kapab. So kisa sa vle di? Pap gen manje. Moun pral mouri grangou. Pral gen grangou tout kote. On lòt aspè ankò. Paske gon pakèt moun k ap kondi truck, gwo kamyon manje yo. Tankou gen moun sa yo di genyen ki sot o Meksik. Gen ki soti Kanada, paske Kanada avèk Meksik, yo gen menm fwontyè avèk Lezetazini. Pa vre? Gwo pakèt chofè gwo kamyon ki fè grèv, paske yo di pou yo vwayaje sot Kanada vin Ozetazini fòk yo pran piki. Moun yo di yo menm yo pap pran piki. Gon pakèt Moun ki fè grèv yo di yo pap kondi yo pap kondi kamyon yo a vle di si kamyon yo pa vini pou pot manje nan makèt la pa gen manje so Moun sa yo babilonyen yo kòman yo pral fè manje E moun sa yo kòm peyi, kòm moun ki abitye nan manje ki pa konn nan grangou, jan nou menm Ayisyen nou konn nan grangou konbyen fwa, de fwa. Moun sa yo visye anpil, yo bay manje premye plas nan vi yo. M ap di sa. Moun sa w bay manje premye plas nan vi yo. Poutèt yon ti, poutèt yon ti plat manje y ap touye w. M tap gad, m sot ap gade nan, nan nouvèl m ap li yon atik, yo di yon nèg, yon blan wi, ki touye yon zanmi l poutèt yon ti mayonèz. W ap tande Izrayèl? Pou tèt yon ti mayonèz misye ti yon zanmi l. Ok frè frè loray di ye pase Iso te vann Don Denes li pou manje e pa manti e tout tan map gade nan nouvèl moun kap touye moun Pou yon ti poul, yon ti bout chicken, yon ti bout manje, yon ti pen! Wi, se pitit e Don Yoyo, sista Anaya. Pou yon ti pen, nenpòt pou ti kras manje y ap touye w. Ann di Izrayèl, m ap poze nou yon kesyon, pou nou menm k ap viv nan peyi moun sa yo, ann di lè rive yon lè, lè rive yon moman, Pa gen manje pou yo al achte. Pa gen kote y ap vann manje yo tankou McDonald's, Burger King, bay fast food sa yo pou y al pran manje. Kounye a sa yo pral fè? Se lakay nou yo pral rantre pou piye nou. E sa y ap panse fè. E sa k fè fò nou prepare nou Izrayèl. Wi. N ap viv nan yon moman pou nou prepare nou espirityèlman, fizikman. Se pa e sa k fè tèks sa yo la. Paske li te deja, tèks sa te deja di nou sa nan 2 Esdras. L ap di gon lè k ap rive yon nèg ap vle rantre nan yon vil li p ap kapab. Epa moun Canada yo menm ba la, moun ki pa vle pran piki, si yo vle vin travèse bò isi an, tankou moun kap kondwi kamyon sa yo, yo di yo pap ka travèse san piki. Eske eske epa nan pwofesi sa yo nou ye la Israel? Yo di w pa ka vwayaje, w pa ka al o Mexique, w pa ka al kote sa yo si w pa pran piki. Nou nan moman sa yo. M konn plizyè moun lontan yo nik monte machin yo travèse fwontyè al Canada. Eske yo ka fè sa kounye a? Non. Se nan tan sa yo nou ye, se nan moman sa yo nou ye Izrayèl. Ok? Esdras di yon moun ap vle al nan yon vil, al vwayaje, yo pap kapab. E gen Esdras di gen moun k ap mache piye kay, vòlè, fè tout bagay sa yo paske pa gen ase manje. E lè Babilonyen sa yo, lè Edomit sa yo, lè yo wè pa gen manje, èske nou konn ap gade nou wè sa yo rele Black Friday lan, jan moun sa yo konn ap rantre nan stò, youn ap pile lòt, gen defwa youn touye lòt pou yo pran yon vye, pou yo achte yon TV, yon televizyon ki nan sèl. Bon, kisa moun sa yo pral fè lè pa gen manje menm? Pa gen anyen yo pap fè non. E sak fè nou menm devwa nou se pou nou kòmanse prepare nou pou jou sa yo youn ak lòt. Ok. Gon yon grangou ki pral vini. E lè nèg sa yo, lè w wè zen sa pete. Ok lè zin sa pete nèg sa yo pete gè sa pral gen grangou pral gen anpil bagay so Israël e pa fè pè non e pa pè nap fè nou pè se avèti nap avèti nou se djòb mwen se djòb tout pwofèt yo pou yo avèti nou di nou prepare nou paske nan ki epòk nou ye Nou nan epòk le kòmansman dè doulè. Se prepare pou nou prepare nou chak tan nou pran yon ti doulè, fanm nan pran yon ti doulè ah! Pou l prepare l. Alright move zen yo pa vle bagay la pase byen so yap plede koupe live la plede bagay tankou lap koupe bagay it's ok nou ka toujou retounen al gadel pa gen pwoblèm e chak tan m wè chak tan m wè bagay la dil koupe map tann map kontinye pale nou map tann lèl retounen poum pale. Banm li dènye banm li dènye pati nan tèks la nan Amos 3 vèsè nan Amos 3 vèsè 7 lan li di li di tan sèlman nap kontinye nan vèsè 8 lan li di pwofèt ki te vini anvan m yo ak anvan w tou, te fè konnen lagè, grangou ak move maladi pral tonbe sou anpil gwo peyi, sou anpil gran wa ak tout pèp yo. Ok. Alright. So, ann tounen bak nan Matye 24, ann tounen bak nan sa Yahusha te di nou ki gen pou rive nan dènye tan yo. Izrayèl. Matye chapit 24, nou te rive nan vèsè. Nou te rive nan vèsè 6 la. Li di, Nou pral tande lagè ap fèt touprè nou ansanm ak nouvèl lagè k ap fèt byen lwen. Koute sa m ap di nou byen, oke, nou pa bezwen pè, paske fòk bagay sa yo rive, fòk tout sa yo rive anvan pou nou delivre Izrayèl. Men. Se pap ankò la fen an sa a vle di se pap e poko la fen an fòk bagay sa yo rive l poko la fen Izrayèl ok yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp nou tande sa fèt anpil e gon zen kap bouyi la pral gen anpil zen yon peyi va atake yon lòt peyi Yo di la Risi vle atake Ikrèn. Bon depi la Risi atake Ikrèn, nèg gwo pwen la ap atake la Risi, e depi nèg gwo pwen la antre nan batay, tout alye l yo ap antre nan batay avè l, ann di nèg EU yo, nèg you know, kòman w rele yo a, on nèg ki konnen l an fransè mete l mwen, EU, se alye nèg gwo pwen la, nèg tankou Frans yo, nèg Frans, Angletè, tout gwo peyi sa yo se alye nèg gwo bibit lan ye, yo tout pral nan lagè sa, e Larisi li menm alye l yo se nèg Iran yo, nèg Kore di Nò yo, nèg Lachin yo, se nèg sa yo, ou konprann? Ok. So pral gen anpil zen Izrayèl. M kwè se kòmansman, si bagay sa ap fèt, si zen sa pete se kòmansman twazyèm gè mondyal. Ok. Ahh. Vèsè 7 di, yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp, yon peyi va atake yon lòt peyi, va gen anpil grangou Nou sot pale sou sa deja Israel. Grangou a pral vini. Paske depi gen gè a vle di gen grangou. E konsa l toujou ye e konsa l ap kontinye ye. Depi gen gè gen grangou. Kòmanse prepare nou. Ok. Va gen tranblemanntè divès kote. Ba tranblemanntè sa kounya li tèlman komen. I mean. It's like chak chak tan m leve oh tranblemann tè Ayiti oh tranblemann tè bò isit oh tranblemann tè bò lòt bò e bagay sa pat komen konsa tout sa yo nèt se siy yo ye se e sil fanm nan ye Inyon Ewopeyèn frè m mèsi Carl Henry Pierre Louis Inyon Ewopeyèn EU thank you. Ok, li di, va gen tranblemanntè divès kote. Tou sa va tankou tranche anvan akouchman. Tout sa yo se tranche yo pral ye anvan akouchman Izrayèl. So nou menm nou pa bezwen pè. E tout sa yo tou k'ap fèt lan, wè Yahusha di yo, li di konsa, pwofèt ki te vin anvan nou yo te gentan bay anons sa yo. Paske yo te gentan ekri. Li di, nou li Amòs 3, vèsè 7 la, nou fèk sot li l, li di konsa, Pwofèt ki te vini anvan m yo, yo te gentan anonse sa, yo te gentan di yo pral fèt. Kounye a, ann se aba a, se bagay aba a te ekri an ki gen pou fèt, e sa yo te anonse. Kounye a, nou pral li pou nou wè kote, avèk ki pwofèt ki te anonse sa. Èske Yahusha ap bay manti pou moun ki ansyen testaman sèlman yo, ki pa kwè nan Yahusha yo? Èske se manti l ap fè, osinon èske pwofèt yo te gentan di sa? Paske Aba te gentan di kòman Babilòn pral vini, patnè gwo bibit lan, patnè gwo ponyèt yo. Nou pral li. Ann ale nan Ezayi, ann kòmanse nan Jeremi 51. Jeremi 51. Paske Jeremi 51 kisa l pale? Li pale de jijman sou Babilòn menm. Ok? Ann li l, tit la di konsa, Mesay sou Babilòn. Paske Babilòn l ap pale pa t Babilòn lontan, paske nou pral wè, nou pral wè sa k fè m di se pa Babilòn lontan, se Babilòn kounya. An, vèsè premye di, Abaya di konsa, Mwen pral fè yon gwo van soufle sou lavil Babilòn. Ou tande, Izrayèl? Li pral fè yon gwo van soufle sou lavi, Bab, lavil Babilòn. Ok? Li pral fè yon gwo van soufle sou lavil Babilòn. An, ann li, ann desann nan vèsè 6. Non, nou pap pran vèsè 6 non, nou pral ann desann, li ban mwen ki vèsè m bezwen. Ok, li di konsa. Li di konsa, vèsè 11, li di, Aba a monte tèt tout wa peyi Medi yo, ou tande, li fè yon plan pou l detwi Babilòn. Ou wè kiyès ki fè sa, Izrayèl? Se Aba a menm ki fè sa. Li di w konsa, vèsè 11, nan Jeremi 51 an, nou pap li tout chapit la paske nou pa gen tan pou nou li tout, li di konsa, Aba a monte. tèt tout wa peyi Medi yo, li fè yon plan pou l detwi Babilòn. Babilòn nan e pa sèl. Ann kite sa la. Se konsa l ap tire revanj li pou detwi yo, pou detwi yo menm jan yo te detwi tanp li an. Tande! Li di l ap fè. Aya ba ai kap fèl. Epa nou se aba kap fèl li te gentan gen plan deja trase so kounya lap itilize lòt wa yo lòt peyi sa yo pou detwi babilòn pou revanj ok li di aba ya monte tèt tout wa peyi medi yo li fè yon plan poul detwi babilòn se konsa lap tire revanj li Ok, se konsa l ap tire revanj li pou detwi yo menm jan yo te detwi tanp li an. Kiyès ki te detwi tanp nou an? Kiyès ki te rantre an premye fwa di boule l? Se te Grèk yo. Grèk yo anvan yo te rantre yo souye tanp nou an. Apre sa lè Women yo vini nan lane 70, Yo boule tanp lan, yo detwi vil la. Se revanj sa a Abaya pral sòti, pral defann. Ok? Abaya pral defann sou yo. Li di konsa, Fè pwent flèch yo byen pwenti. Plen sak yo flèch. Leve drapo a! Bay siyal pou pou yo atake miray Babilòn yo! Double faksyonè yo, mete sòlda ap veye, pare anbiskad pou yo. Oke? So, se, se Abaya menm k ap detui l. Poutèt ki sa Abaya ap detui l? Se poutèt sa yo te fè nou. An, ann li l nan Jowèl chapit 3. Nou pral retounen bak nan Jeremi 21 an, ann al nan Jowèl chapit 3. Se pa chapit 3 non an. Wi Joel chapit 3 di konsa. Joel chapit 3 vese premye di konsa. Abaya di anko, Le sa, jou sa yo ma fe peyi Jida ak lavil Jerizalem nan kanpe anko. Lap pale de wayom di no a avek wayom di sid. Izrayèl avèk Efrayim. Li di konsa, M a sanble tout nasyon yo, m a fè yo desann nan fon jijman abaya a. Se la mwen pral jije yo pou tout sa yo fè Izrayèl, pèp mwen an, moun pa m yo. Paske, se yo ki te gaye moun Izrayèl yo nan mitan lòt nasyon yo. Lè fini, yo separe peyi a ant yo. E sa k fè, aba a se revanj li pral tire sou moun sa yo. E nou ka li ankò nan Abdyas. Nou pa prale non, lè nou gentan li abdias poun wè poutèt kisa abaya ap fè sa yo rive se poutèt sa babilòn te fè nou an an al nan kounya an al nan jeremi 50 jeremi 50 nou te nan 51 kounya an al nan 50 byen rapid se revanj abaya lap fè rive li di konsa. An n kòmanse nan vèsè 6, li di, Pèp mwen an te tankou mouton ki te pèdi bann yo. Se gadò yo ki te lage yo ki fè yo gaye nan mòn yo. Mòn nan, ki sa sa mòn nan vle di? Mòn yo sinifi lòt wayòm yo, lòt nasyon yo. Lè l pale w mòn, Mòn nan sinifi nasyon yo, ti gen ti mòn ki tankou gwo mòn yo sinifi gwo nasyon yo, gwo enpir yo, gwo wayòm yo, ti mòn yo sinifi lòt ti wayòm yo, lòt ti wa yo bagay, apre li di w wòch, li di w tout bagay sa yo. Apre l di w mòn yo, w konn sa l vle di w. Ok. Y ap mache pwomennen nan tout mòn yo, a vle di nou gaye nan tout peyi sa yo, nou pèdi chemen kay nou. Se youn pou rezon ki fè Abaya ap fè sa. Ann desann nan vèsè 14, li di konsa, tit lan di konsa, Lavil Babilòn tonbe! Huh. Vèsè 14 di, Nou menm ki sèvi ak banza, ranje kò nou, sennen lavil Babilòn, tire sou li, e tout sa ki pral rive Izrayèl. Voye tout flèch nou yo sou li, paske li fè peche kont Aba Yah. Yo rantre nan tanp nou, yo detwi tanp nou, yo pran nou, yo papiye nou, yo lage nou toupatou sou latè. E sa k fè Aba a gon spesyal jijman pou yo. Aba a gon pwoblèm avèk Edon menm. Ok, e sa k fè lè nou li Sòm 83, premye non li site se Edon. Ok, li di se yo menm k an premye. An desann nan vèsè 23 kounye a. Vèsè 23 a di konsa, Lavil Babilòn te tankou yon gwo mato ki t ap kraze tout moun sou latè, paske tout kote gen yon pwoblèm kiyès yo vo, kiyès ki ale an premye? Se Babilòn, e li yon gwo mato l te ye. Avledi, l ale, l al simen kisa? Demokrasi. So called, sa yo di, Ki demokrasi a? Kisa k demokrasi a? Se pran yo pran w, yo reedike w, yo ba w koutim pa yo. E sa k rele demokrasi a. Ok? An kontinye nan vèsè 23, li di, Kounyeya, bato a chape, li tonbe, li kraze, yo fini ak Babilòn. A vle di Babilòn nan kòmansman pou li fini, pou l tonbe. Nou deja wè sa. Moun k ap viv nan Babilòn yo, Yo deja wè sa peyi sa m sonje defen manman m manman m gen konbyen tan manman m gen 6 ans depi l te mouri may God bless her soul ahh li te toujou kon di konsa ap rive yon lè lè w al fè makèt se lajan w ap manje. lap di peyi sa li pap menm jan ankò bagay yo ap fini peyi a ap fin fini guess what jounen jodi an tout sa li te di yo se vre an ann li vèsè 33 vèsè 33 a di wi men sa aba a di ankò yap peze moun Izrayèl yo ansanm ak moun peyi Jida yo. Ou tande? Li di, Y ap peze moun peyi Izrayèl yo, a vle di wayòm di nò an, avèk moun peyi moun Jida yo, wayòm di sid lan, moun ki te depòte yo kenbe yo kout, yo pa vle lage yo. Pa gen yon moun ki ka di m sa se nan ansyen Babilòn li sa te pase, paske nan ansyen Babilòn nan, de wayòm sa yo pa t ansanm, wayòm di nò a te gentan ale. Se sèl wayòm Juda ki te ki t ap viv nan peyi a a sèt epòk. So, moun ki pa kwè yo k ap di, o, sa se ansyen Babilòn. Non! Paske de wayòm sa yo pa t ansanm nan moman Babilòn t ap mennen. Li di, ann lire li l ankò, li di, Wi, men sa Abaya di ankò, Y ap peze moun peyi Izrayèl yo ansanm ak peyi moun Jida yo, moun ki te depòte yo kenbe yo kout yo pa vle lage yo. Se menm sa nou sot li Nan Jowèl chapit 3, yo depòte Izrayèl, yo depòte ti moun Jida yo byen lwen nan peyi yo. Yo lage yo, yo pa vle lage yo. Ok? So, se poutèt sa, aba a gen yon pwoblèm menm avèk Babilòn, avèk alye l yo. Ann li vèsè 40 kounye a. Vèsè 40, jan m di lè nou gen tan n a li tout chapit lan, nou p ap li tout. Ok. Vèsè 40 di konsa, Sa pral tankou gwo malè Aba a te voye sou lavil Sadòm ak lavil Gomò, malè ki te detwi yo ansanm ak tout ti bouk nan vwazinay yo, pèsonn p ap rete la. P ap gen yon moun nan peyi a ankò. Se mwen menm Aba a, wi, ki di sa. So, se Aba a menm k ap detwi yo menm jan l te detwi Sadòm ak Gomò. Ok Alright So Israel nou fin tande tout bagay sa yo e nou menm kisa pou nou fè kisa pou nou fè nou menm paske aba te deja di nou kisa pou nou fè esak fè platfòm sa eritaje Jacob nou menm nou gen yon misyon misyon nou se pou nou kisa se pou nou Ini Levi pou nou prepare nou, pou nou sanktifye nou, lè jou sa yo, lè Yahusha ap tounen pou l ka jwenn nou nan kondisyon pou nou fè sèvis pou li. E nou konnen gen anpil bagay nou p ap ka fè nan lavil Babilòn, aka nan, ann di, nan bagay sa, nan, kòman, kòman dirèj? Nan tradisyon sa yo, tout bagay sa yo. E sa k fè tèks sa a te di nou nan Apokalips, Deplase nou, ale, kite vil Babilòn nan pou nou pa tonbe nan peche yo. Paske nou pap ka sanktifye nou vre jan nou ta vle an, jan Abaya di pou Levi pirifye an nan Malachi 3, vèsè 3 ak 4 la, nan vil Babilòn. Se sa k fè platfòm sa a, Eritaj de Jakòb, nou menm, nou di konsa, n ap eseye met Levi kanpe, non sèlman sa tou, nou konnen tout Bagay sa w te pwononse sou Babilòn e sèzalye, kounye a nou menm menm nou di ok, fòk nou ale, fòk nou deplase, fòk nou pirifye nou, nou ap bati kote nou, sa nou rele vilaj Jerouchalayim nan, pou nou ka pirifye nou ansanm pou nou nan kondisyon pou abaya. Nou pre ann li pou nou wè èske se nou menm ki leve di sa a bouch nou osinon l te ekri ann li Ezayi Esayi chapit 13 Esayi chapit 13 Nou pral li Esayi chapit 13 vèsè 14, 15 Paske lè nou wè tout bagay sa yo ap fèt nou menm nou gen yon devwa pou nou fè tou nou menm ok Esayi chapit 13 vèsè 14, 15 di Lè sa a moun lòt nasyon kap viv nan peyi Babilòn lan va kouri al lakay yo nan peyi yo. Ki sa ankò pou yo te di nou? Apokalip 18 di nou konsa, Deplase nou sòti nan vil Babilòn nan. E nou wè pwofèt Ezayi di nou menm bagay. Li di konsa, Ezayi chapit 13 vèsè 14 an li, li di, Lè sa a, moun lòt nasyon k ap viv nan peyi Babilòn, nou pa Babilónyen, se etranje nou ye la a. Oke? Li di moun lwen, se nou li Deteronòm 28, 68, se Izrayelit nou ye. Nou tout nou konn vèsè sa a. Se pran yo te al pran nou, nou sot li l nan Jowèl pou yo vin mete nou la. So nou etranje la. Wi Apot la, an n ap di yo sa. Shalom, Shabbat Shalom Apot la. N ap di yo sa frè m. Li di konsa, lè sa a moun lòt nasyon k ap viv nan peyi Babilòn lan va kouri al lakay yo nan peyi yo. Se devwa nou sa Izrayèl pou n al prepare nou. Lè bagay sa yo ap fèt, lè bagay sa ap pase nou menm pou nou gen yon refij yon kote pou yon ti tan anvan pou nou prepare nou pou n al yon kote. Yahusha di nou lè y ap bay nou nan yon vil, sòti al nan yon lòt. Oke? Tankou gazèl bèf mawon k ap kouri pou chasè. Ou tande kòman tèks la di nou? Ay boy! Tèks la di, Lè sa a, moun lòt nasyon k ap viv nan peyi Babilòn nan va kouri al lakay yo nan peyi yo tankou gazèl bèf mawon k ap kouri pou chasè. Tankou mouton san gadò ki gaye nan savann. Ou tande, konsa nou pral kouri kite Babilòn, mesye. Gye, Miche chapit 2 vèsè 10, Anskrib la. Mwen te gen, mwen te gen tèks sa nan, m ta pral ko, m ta pral pran presèp sa yo, bòt kòm nou gen te mete l, m ap ekri l pou ou. Li di, Leve non, al fè wout nou, Pa gen repo pou nou nan pou nou isit la ankò nou fè twòp bagay derespektan nou fè yo detwi peyi a yap fini avèl nèt peyi sa kòmanse fini pa gen manje maladi tonbe sou yo Lòt nasyon leve kont yo, yo menm nan gwo ponyèt yal batay avèk anpil moun yo pap gade pou yo wè bagay kap pase lakay yo pou yo jere sa, yo ap mete bouch yo nan afè tout lòt moun, so peyi sa ap fini, prepare nou Israel ann mare kòn nou ansanm jan sa te ye nan tan disip yo avèk apòt yo nan Ak des Apòt pou nou met tout sa nou gen ansanm pou nou deplase lè jou sa rive jan disip yo avèk apòt yo tap avèk Izrayelit ki te tande Yahusha yo, ki te di lè yo wè Jerizalèm sennen avèk lame yo pou yo sòti pou yo ale. Ok? Pou yo sòti pou yo kite pwofèt la, pou yo kite vil la pou yo ale, se konsa nou menm pou nou fè. Pou nou, kijan pou nou fè l e pou nou prepare, mete tout sa nou gen ansanm pou nou nan yon sèl akò Ok alright so an tounen Israel ahh li di prepare nou pou nou kite lè fini yon lòt bagay tou lè nou tande gè sa yo tout bagay sa yo ap gen grangou moun ap vin lakay nou fouye kay dèyè pran manje nou ok nou menm kite nasyon yo goumen a youn ak lòt nou menm nou pa nan batay se poko lè batay pa nou an ok e poko lè batay nou Israel. So nou menm nou chita nap gade yo lè sa nap pran popcorn nou nap gade nap manje popcorn nap bwè du vin ok nap bwè du vin kite yo bat antre yo kite youn detwi lòt a vle di tout youn ap detwi lòt a vle di lè yaosha vini lè gè a lè nap met ponyèt nou menm lap vin pi fasil pou nou nou ann li byen rapid nan 2 korent chapit 10 vèsè 4 2 korent chapit 10 vèsè 4 di konsa tande Israël A e sak fèm di nou sa pa vle di pou nou pa prepare nou non nou pral tande yon bagay 2 korent chapit 10 vèsè 4 nou pral fini talè nou pral fini talè izrayèl li di zam map sèvi nan batay map mennen yan se pa menm zam ak moun kap viv daprè lide ki nan lemonn yo ou tande izrayèl 2 korent se di konsa zam nou menm Zam nou genyen an li pa menm zam avèk moun sa yo. Yo menm yo fè zam pou youn detwi lòt. Kite yo, se Aba a ki ba yo lespri a pou yo fè zam. Fè gwo misil, gwo zam frèt fwa pou youn detwi lòt. Menm kè nou menm nou itilize sa gen de fwa antre frè parèy nou. Ke nou pa ta sipoze fè. M ap di nou menm Izrayelit nou, n ap pale de de tyè yo. De tyè yo. Se yo menm k ap touye youn ak lòt. Nou priye bonjou pou yo repanti. Bòt toutan yo pa repanti, nan tèt nou se de tyè yo ye. Oke? M ap reli ankò. De Korentyen chapit 10 vèsè 4, li di, Zam m ap sèvi nan batay m ap mennen an, men zam nou Izrayèl. Ok men zam nou la parole de yah zam map zam map sèvi nan batay map mennen an se pa menm ak zam moun kap viv daprè lide ki nan lemond yo zam mwen se zam ki gen pouvwa devan abaya pou kraze tout gwo fò. Ou tande Izrayèl? Zam sa nou genyen an, se zam n ap genyen k ap kraze tout gwo fò. Egzanp nou ka jwenn nan Jozye. Lè Jozye t apral, lè Izrayèl t apral pran lavil Jeriko, ki sa yo te fè? Èske se zam yo te voye devan? Non! Se prèt yo yo te voye devan. Yo voye sèt prèt, sèt twonpèt, fè sèt tou. Apre sa, ki sa k fèt? Miray la tonbe. Miray Jeriko tonbe. So, nou menm se priye pou nou priye, priye, priye, priye, priye nan dèyè yo. Pou wayòm sa yo tonbe, nou menm pou wayòm pa nou etabli. Se pa di, a, monchè banm pran kouto, banm pran zam, banm achte zam pou n al batay. Batay la poko rive la. Kounye a, batay la se espirityèl li ye. Apre batay la pral fizik. E konsa l ye. Ok? Li di konsa, Zab mwen se zab ki gen pouvwa devan abaya pou kraze tout gwo fo. M ap kraze tout pawòl esplikasyon ki pa bon. Alright! So, nou deja wè zam nou, se pa zam. An, nou pral pran yon lòt tèks ankò nan Zakari 4. Mwen renmen tèks sa, Zakari 4. Nou pral tcheke. Lè zanj lan t ap pale avèk Zerobabèl, ok, Zakari 4, vèsè 6, li di, Pwomès Aba a te fè Zerobabèl. Li di konsa, Lè sa a, zanj ki t ap pale avè m lan reponn mwen, li di m, Men mesaj Aba a voye pou Zerobabèl, Se pa avèk vanyan sòlda w yo, paske nou menm se Izrayelit nou ye, nou se Levi tou, nou tout nou vanyan. Ok Israel Bon se poko kounya nou gen pou nou vanyan wi Ahh Nou pral li tèks lè nou pral gen pou nou vanyan nan Abdias Si nou si Aba ba nou tan Li di konsa Vèsè 6 li di konsa Se pa avèk vanyan sòlda w yo ni avèk pwòp kouray ou ou pral rive nan sa w gen pou fè a men se va avèk pouvwa lespri m ap ba w la. Se aba ki gen tout pouvwa menm ki di sa. Li poko lè pou pou batay la Israel. Se lespri a e sak fèm di nou batay la kòmanse spirituel anvan. Batay yo mennen kont nou an guess what? Se spirituel yo fèl anvan. Se kisa yo fè anvan? Yo mete yon kle nan tèt nou. Kle a nan sèvo nou. Ok kounya lè kle a vin nan sèvo nou yo fon lavaj sèvo kounya sa vin rann nou fèb. Yo ba nou tout fo relijyon, tout sen dede, tout bagay ki sou latè nèt, nou ladan l. Jan Abaya te di Ezayi an, tout relijyon, tout move bagay nèt, se nou ki premye ladan yo. Yo fè w la, yo jwenn yon travay espirityèl avè nou, yon batay espirityèl. But, nou poko la. Ok? Nou poko nan. Ann gade poun wè tou eske eske m ta vle di tou eske sa wrong jan yo di an anglè a eske sa pa bon tankou pou yon izrayelit ta achte yon ta gen zam ok nan. Li pa yon move bagay li pa wrong. But li depan de kisa ou vle itilize l pou fè an. Tankou ou ka gen lakay ou manchèt ou paske nou ayisyen nou renmen manchèt anpil. Ou ka gen lakay ou pou defann kay ou lè moun vini vin fouye vin pran manti manje w sere lè gen grangou yo ok. But nou konnen yon bagay ki pi rapid ke manchèt la se manch long. Li pa sa pa wong pou gon manch long li di batri m nan lò sa pa sa pa wong pou gon manch long nou pral li sa nan lik 22 lik chapit 22 lik chapit 22 ann wè sa Yahusha menm te di a pwòp bouch pa l lik chapit 22 vèsè 36 an. Lik chapit 22 vèsè 36, Yahusha di yo, Bon, kounyeya, moun ki gen yon lajan, se pou l pran lajan, se pou l pran l. Sa ki gen manje, se pou l pran l tou. Moun ki pa gen epe, se pou l vann rad li pou l achte youn. Paske tande byen sa m ap di nou, pawòl ki te ekri a fòk li rive vre. Ou tande Izrayèl? Se sa di yo rele sa gita an Ayiti. Wi, gita. Israel, eske eske m dekoupe? Si m dekoupe, met on 1. Si m de byen pase tou, met on 2. Paske mwen screen mwen an friz. Sister Miriam, sa se gita, sa se gita Desperado a, nou sonje ti fim Desperado an, lè nèg yo tap mache a gita yo, e gita, mwen menm se 2 nan gita sa yo m bezwen oh man. Ou tande sa l di, vèsè 36 di, bon kounye a, moun ki gen yon lajan se pou l pran l, sa ki gen manje se pou l pran l tou, moun ki pa gen epe se pou l vann rad li pou l achte youn! Paske tande byen sa map di nou pawòl ki te ekri a tout pawòl nou sot li yo fòk yo rive fòk li rive vre an vèsè 38 disip yo di l mèt men de epe ann tande sa Yawosha di yo wi li di mèt men de epe li di yo konsa sa kont tande Yawosha di de epe sa yo kont Alright mwen mwen vle plis ke 2 epe mwen vle plis ke 2 gita Alright Israel batay la se spirituel moun yo se batay spirituel yap jwe avè nou nou menm tou nou sipoze pi spirituel ke yo ok nou pral kounya nou pral nan efezyen chapit efezyen chapit 6 efezyen chapit 6 vèsè ann kòmanse nan vèsè. Ann kòmanse nan vèsè 10 pou nou wè nou menm kisa zam nou ye ok men zam tit la di zam yon li di kretyen bòt nou menm nap di zam yon izrayelit paske se izrayelit yo yo te yo te rele kretyen ok nan antiyòch yo te rele yo kretyen anvan li di tit lan di an kreyòl la zam yon kretyen li di pou fini Chèche fòs nou nan lavi nap an banm rekòmansel Efesyen chapit 6 vèsè 10 di an pou fini chèche fòs nou nan lavi nap mennen ansanm a kabaya ak nan gwo pouvwa li pran mete pran mete sou nou tout kalite zam abaya ba nou pou nou ka kenbe tèt anba riz satan vèsè 12 paske Se pa ak moun nou gen pou nou goumen. Ou tande Israel? E sa k fè se yon batay, m di nou batay la se batay espirityèl li ye. Nèg sa yo kite yo goumen. Kite Ejipsyen yo leve kont Ejipsyen yo. Kite yo goumen youn ak lòt. Nou menm n ap priye nan dèyè yo. Vèsè 12 di, Paske, Se pa ak moun ki, se pa ak moun nou gen pou nou goumen, men, se ak move lespri ki nan syèl la. Paske tout lòt nasyon sa yo, jan l te di nan Sòm 96 la, se, a, Baya mete yon lespri sou chak nasyon sa yo, bòt nou menm, se li menm ki sou nou. Nou menm se avèk lespri sa yo n ap batay. E pou nou priye nan de yo pou nou, pou nou voye yo jete. Ok esak fè tou Israel ann sispann bif youn ak lòt paske nou youn nou pa enmi lòt lenmi nou yo se nèg sa yo se moun sa yo se move zè sa yo se move lespri sa yo nou menm se frè nou ye deja nou gon bib nan men nou nou gon lwa ki di nou pa sipoze ap goumen youn ak lòt sipoze nou pa sipoze rayi nou youn ak lòt se pou nou renmen frè nou menm jan nou renmen tèt nou. Vèsè 13, Li di, Se poutèt sa, depi kounye a, pran tout zam abay a ba yo, konsa, lè move jou a rive, n a kenbe tèt ak lennmi an. Lè batay la fini nèt, n a kanpe la byen fèm nan pozisyon nou toujou. Ok? Ou sante sa di, pran zam nou lè jou a rive pou nou kanpe tèt fèm devan yo. Vèsè 14 di, Pare kò nou, mare verite a tankou yon sentiwon nan ren nou, pwoteje. pa prive tout o. A la fen ap rive. Si. An an pou de. 2 Esdras, chapit 6, vèsè 9. Mwen pa gen lan kreyòl la, se an fransè a. Tan, mwen mwen ti ton Israel. Men, men, men ki sa, men ki sa disip yo t ap mande lè, lè nou li nan Matye chapit 24 la, men ki sa disip yo t ap mande a bay a? Li di konsa, a 2 Esdras chapit 6 di konsa, Il me dit, Depuis Abraham jusqu'à Abraham, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esaü, de faire la main de Jacob t'es né, Gouvènman sa a ap fini avèk Ezayi, Jakòb li menm se li menm k ap domine syèk ki suivan. E genswa Izrayèl se nan moman sa a nou ye. Se nan moman sa a nou ye la a pou rèy Edon an fini. Nou menm, guess what? We got next. Nou pral li yon lòt tèks ankò nan 2 Esdras. Paske Esdras t ap plede mande Abaya kesyon sa yo, Poutèt ki sa bagay sa yo? Men pou rezon ki fè jijman sa yo se pou yo fèt e yo ap apwoche e yo pral fèt. Li di konsa, N ap li nan 2 Esdras chapit 8, vèsè 61 a 63. An franse, li di, Vwala poukwa, vwala poukwa mon jijman apwòch, sèske je endike Non, pa a tou, men a twa e o peti nonb de sè sanblab, de tè sanblab. Wè sa l di, wè sa l di Esdras? Li di, E pa tout moun non m di sa. Bon, se ou menm avèk pwofèt ou yo, avèk Izrayelit parèy ou yo m di sa. M ale li l ankò. Li di, Sè Il dit voilà pourquoi mon jugement approche. C'est ce que j'ai indiqué non pas à tous, mais à toi et au petit nombre de tes semblables. OK? L'on lit titre ça, il dit le dernier temps est le signe de la fin. En lisant encore Israël, il dit le dernier temps est les signes de la fin. Le dernier temps est le et les signes de la fin. Verset 63, euh, Esdras euh, répondit, euh, je répondis, voilà Seigneur, tu m'as montré maintenant la multitude des signes que tu commenceras à réaliser dans les derniers temps, Nou ye Izrayèl, e nou menm ki sa nou gen pou n fè nan tan sa yo, m deja di nou, se ko rete konekte avèk abaya a, kòman nou rekonekte avèk lapawòl, ok, avèk priye, anpil pirifikasyon, anpil spirityalite, alright, ann li dènye tèks la pou nou fini, se nan Lik chapit 21 vèsè 36 ki di, Pa kite dòmi pran nou, lapriyè tout tan, Konsa, n'a gen fòs pou n chape anba tout sa ki gen pou rive. Ou tande, Izrayèl? Li di konsa, Pa kite dòmi pran nou. Lapriyè tout tan, Lapriyè tout tan, konsa, n'a gen fòs pou n chape anba tout sa ki gen pou rive. Pou n ka kanpe dwat! Devan moun Abaya voye nan lachè a vle di lè jijman sa a rive, lè Ezekyèl 19 rive, lè Ezayi 66 rive, lè 2 Esdras 4 rive pou nou ka kanpe dwat devan Yahusha. Se sou sa m ap di nou Shabbat Shalom Israël, rete la, pa enkyete nou, pa Pa kite bagay sa yo twouble manm nou, ann rantre nan lapriyè, ann rantre nan pawòl la, kontinye tande mesaj yo n ap voye ba nou an, kontinye tande apot la, priyè matinal yo, kontinye tande tout pwofèt yo, gwo pwofèt sa yo k nan mitan nou a bay ap itilize pou l anonse pawòl lan, se sou sa m ap di nou Shabbat Shalom, rete branche. Kontinye swiv, pa bliye fèt delivrans lan gen poul rive, nou deja konn dat la, se 15 16 avril, pa fè bouch men long, pa fè bouch nou long, se kibò lap fèt, se nan lakou Florida, e sou sa map di nou Shabbat Shalom Israel, a la pwochèn, Shalom.